Dènye moman, dènye ti bout live ke atis Mikaben te fè avan spektak lan, avan ebyen li ta pral pèdi lavi l. Lè w ap gade nan vizaj atis la ou wè te gen gete. Te gen anpil anpil kè kontan paske se yon gwo spektak retou Carimi epi anndan gwo espas sa m pa bezwen diw kòman Mikaben te santi ebyen l ta pral byen pase ebyen avan menm spektak la kòmanse Mikaben ki li menm te fè ti bout live sa kote l tap pale avèk zanmi l yo Pou l eksplike kòman l pral byen pase, kòman l pral fè lòbèy. Ebyen medam e mesye nap diw ke atis Mikaben ki jodia la ap glase nan mòg, se yon kou ki vrèman di pou pèp ayisyen an, se yon kou ki vrèman di pou mizik ayisyèn nan, se yon kou pou Etzer bay la, anpil moun dlo nan zye, fanmi, zanmi, konpatriyòt, presizeman mwen menm kap pale avèk ou la, se ak kè dechire map fòse fè videyo sa paske Mikaben misye fè anpil moun tris, anpil moun ak dlo nan zye. Anpil atis se de men nan tèt nou pa ta kwè ke atis Mikaben tap kite nou nan yon kondisyon parèy konsa. Nou pral envitew swiv ti bout video sa avèk nou. Atis Mazora, bri lamòl kouri ke chèf gang Ti Makak ta retire lavi Mazora nan Laboul 12, ebyen nap diw ke Mazora ki li menm sòti nan silans li e demanti enfòmasyon sa, ebyen nou pral fèw tande Mazora ki li menm tap mande avèk moun sa yo tanpri souple, Map mande nou gras pa fè jan de enben manti sa yo jan de montaj sa yo sou lavi moun enben mazora ki bèl e byen vivan e misye pale nou pral fèw tande atis king kino ki li menm tap pale tou sou ti bout pasaj li ou byen nou ta di ke ti bout moman ke li viv avèk atis mikaben nèg yo fè mizik ansanm e nèg yo enjoy yo ansanm enben atis king kino ki li menm tap esplike e donke eksperyans ke li fè. E l t ap eksplike tou kòman li byen fasil pou yon atis mouri sou sèn e donk se pa yon bagay kòmsi ki ap fèt kounye a, donk se yon ka ki vrèman frekan e lè n di frekan kòmsi ki fèt souvan paske li menm tou antanke atis li konn wè ki kantite fristrasyon li genyen avan menm ke l monte sou yon sèn e gen de kè kontan gen de e donk e donk kòman m ta di sa a ke ou genyen. E donk emosyon se li menm ki ka koz e nenpòt ki bagay ka rive yon atis sou sèn paske anpil fwa ou tèlman gon emosyon kè kontan epi se la malè a ye antouka nou pral fè ou tande e donk tout jan de deklarasyon sa yo anndan videyo sa epi atis Mikaben nan dènye moman li avan menm atis la pèdi lavi l rete konekte nap tounen. Sa ka fèt la a. Sa ka fèt, sa ka fèt, sa ka fèt. M konnen nan moman la li 8 è di maten pou moun ki lòt bò yo. E so, m salye tout moun nan usa, tout moun nan Ayiti, Kanada. E ba yo pral bèl. Aswè nou pral fè koze. Aki! Nou an live m ye la a apa? Nan yon live mye lavi mwen aki poulòp sou mwen aki Respekte baby Nan wè talè rèd rèd Bagay yo pral bèl Bagay yo pral bèl anpil guys Pral gen koze Gen stage Gen sal Konprann Gen stage Gen bagay Moun ki paka la yo ap byen dezole pou nou so nou pral jwenn bagay. Mister dezod wap vini nap tann ou nap tann ou non pral gen aktivite yo pral gen aktivite fèm konfyans Gaëtan pral gen aktivite eske nou wè bagay yo. Nap salye Olivier Arindel anba live la la Pa gen koze. A tout moun. Yè swa a pandan l fè 8 heures map gade konsè Carimi an epi menm kote a m wè yon seri de moun kap ekri Ritmika Ritmika Ritmika epi m ale sou paj Carel la m wè yo ekri l m wè Tony Mix m di kèt si Tony Mix avèk Carel poste yon bagay sèke li vrè. Epi m di, kèt. M al sou paj mwen pou m al ekri yon ti mo repoze an pè tout bagay sa yo Mika. Epi menm kote a, m wè gen yon moun ki ekri m ki di m konsa, Mazora konfime avè m apa m tande w mouri. M di, kèt, sa k ap pase la? Yon lòt moun parèt de vitre li di m konsa, Mazora, èske w mouri vre? M di, kèt. Menm kote a, toulède telefòn nou ap sonnen. Moun ap plede rele, rele, rele, rele, rele. Bagay la tèlman twomatize m, imajine w ki relasyon m gen avèk Mickaël Benjamin ansanm avèk papa l, epi kounye a la, pou w ap tande oubyen pou moun ap ekri w k ap di w konsa, apa yo tande w mouri, ou pran bal. E moun yo di m konsa ke m mouri Laboul, efektivman m te nan zòn Laboul nan dimanch. M di kèt. Epi m jis chwazi fèmen telefòn mwen. Tèlman gen moun kap rele. Ou ka konprann sa pandan w chita ou gen yon frè w, yon zanmi mizisyen w ki mouri epi kounye a la menm kote a wè gen moun kap rele w kap di w konsa yo tande w mouri. Èske ou ka santi ki enpak sa ka fè sou mwen? M oblije fèmen telefòn mwen. Dotranplis, M ap viv nan yon kay poukont mwen. M pa gen pèsòn moun pou m pataje anyen. M ap di moun ki fè bagay sa, k ap fè sa tout tan, k ap kouri rimè Mazora mouri a, Tanpri silvouplè kite bagay sa. Silvouplè kite l. Ban m chans omwen. M konnen m gen pou m mouri, men ban m chans omwen pou m gen yon timoun. Paske Mazora ap viv poukont li, li poko gen pitit. Ban m chans sa a. So, map eskize m de oprè de tout moun ki tap eseye rele m pou yo konnen si m vivan an, paske m konnen m fè nou mal. Paske lè nap plede rele m nou pa ka jwenn mwen, se afime nou afime ke Mazora mouri vre. So, nap eskize m anpil pou sak rive a. Men map di moun kap fè bagay sa, sispann, Mazora bèl e byen vivan, Mazora pa gen anyen. Mèsi tout moun mwen lakay mwen m sen e sof mazora vivan mazora pa mouri bay mazora yon ti chans lèm gon pitit omwen mwen mouri omwen agon ti mazora nap eskizem oprè de tout moun ki tap plede relem ki Bon mesye banm di nou yon bagay m tap tande nou, nou tout nèt la map tande nou, mal gade videyo a tou e mwen menm gen preske 40 konbyen tan nan endistri a e m pral di nou yon bagay ke nou tout pral sezi la sou fowòm nan èske nou konnen m se youn nan moun ki pi timid ki egziste pafwa nou konn gad chantè yo sou sèn kap fè yon pakèt deblozay e nou panse se de moun kòmsi ki pa pè moun. Tout moun ki sansib, ki renmen moun pè moun. E m pral di nou yon eksperyans. Èske nou konnen chak fwa pou m antre al jwe sou yon stage, lè m parèt nan foul la, lè m parèt nan pòt la, m gad foul la andan, kè m konn tèlman ap sote, M konn santi kè m k ap bat andan m. Pafwa se sou kote m mache oubyen m kòmanse bay moun nan men depi bò pòt la kòmsi pou m pale a moun pou m rive sou stage la. Emosyon yon konsè se pa yon bagay piti l ye kòm petèt moun ki pa gen eksperyans nan m ap eksplike nou sa. Emosyon yon konsè ka koz yon stroke e sa manke rive m menm 3 fwa. Bon depi sa manke rive m nan yon ti club Manhattan kote m tap fè yon acapella. Mwen chita bò ba map tann pou yo rele m, piblik la ap ede bat bravo epi kòmsi yon sèl kou kè m tonbe bat fò. Se se de bagay ki rive e yon lòt bagay tou ki enpòtan. Lè yon atis bal fè yon konsè se pa sèlman repetisyon mizik non men fizik lan enpòtan wi mantal lan enpòtan wi spirityèl lan enpòtan wi ou si nou vle rele l mistik lan enpòtan a chak fwa m pral sou sèn mesye ke se swa son bal oubyen yon konsè mwen konn fè 15 jou ap kouri mals wi chak jou wi pou m make sure m prepare fizik mwen pou lè l rankontre ak emosyon m pou fizik la pa kouri kite emosyon oubyen pou emosyon pa kouri kite fizik la epi lè sa a m vin pèdi epi nenpòt bagay ka rive. Se sa li te enpòtan anpil anpil pou atis yo fè sa. Se pa jis leve, manje, al chante, manje leswa, al sonsèj, non, dòmi, dòmi ta, releve ankò, non, Si yon atis bral sou sèn tout tan, ou gen yon ti tan pou fè pou al nan gym, pou prepare fizik la. Anvan w al chante tou, ou gen pou chita pou prepare emosyon w, pou prepare tout bagay. Paske se yon package li ye. Men, m t ap tande yon zanmi ki t ap di sa sou fowòm nan ki fè m reponn, wi, emosyon piblik ka tiye w menm jan kè kontan ka tiye w. Ou pa ta kwè sa m pral di w la la a. Kè kontan tou ka tiyew. Egzanp ou konn wè moun ki sot tonbe lè Michael Jackson ap kouri, sa son happiness, son kè kontan ki ki bwase avèk yon emosyon ke kò a pa ka kenbe ankò. Sa rive. Tout menm se regretan pou yon super atis konsa, super producer. Mwen pa regrèt mwen te patisipe sur scène a misye plizyè fwa. e chante sou sèn e map di misye mèsi pou ti tanl te fè avèk nou map dil mèsi pou bèl mizik kel konn chante pou ayiti paske lan mizik misye misye fè ayiti pase bèl e misye fèn sonje de bagay ke jenerasyon 2000 lan pat konnen mwen di misye mèsi pou patisipasyon leye tchenmay la se kò misye kale men vwa lap rete èv li ap rete travay li ap toujou sou tab la pou moun tande. Mika vin on nèg ki cool, vrèman cool. Sa byen fè m mal. E pafwa m mande tèt mwen poukisa chak lè gen on bon bagay k ap pase pou Ayiti, mezanmi, on bagay k ap fè Ayiti parèt bèl nan on lòt peyi, on bagay k ap fè etranje a wè Ayiti bèl a on lòt nivo, Epi pou gon malè k pase kanmenm, pou gon move bagay ki rive ladan l kanmenm. Gon bagay ki wrong mezanmi. M pa konnen se priyè n bezwen, m pa konn sa n bezwen an. Men sa sèlman m ka di nou tout nèt k ap tande odyo sa a oubyen k sou fowòm nan. Jwi lavi nou. Jwi lavi nou paske chak segonn nan vi nou konte. Pa okipe pyès moun, pa okipe sosyete a. Jwi lavi w, fè sa w gen pou fè. Anyway mesye m pap ba nou manti bagay sa deranje m nèt tout menm m jis vle te vle lage audio sa pou nou. moun kel pa rezone de sa lap fè a paske Ariel Henry li pa gen ni pouvwa ni kalite poul rele blan vin la paske epa pèp la ki te mete ariel la ariel e leve n leve yon jou maten nou tande e prezidan rache anndan lakay li epi tou nou tande se ariel yo mete nan plas la ki se ameriken ki mete l nan plas la epa pèp la ameriken gon erè lap fè sou latè. Nou regrèt sa pou pisans lan, paske chak fwa nou menm nou pa renmen yon moun ameriken di se li l vle. Sa vle di yo gen yon enterè. Nou menm nou pa gen enterè, nou pa gen viza, nou pa konn vwayaje tou. Se nèg yo k konn vwayaje. Se nòmal, dènye tan apokalips la pou nèg yo rele blan. Yo tèlman konnen y ap fè nou pase mizè, yo tèlman konnen ki zak yo fè sou nou, nou konn nan dènye tan an nèg yo te gen pou yo kriye, paske ann serye frè, yon nèg ki rete e pa pèp la ki mete w anndan yon kay, anndan pa gen palè paske palè a kraze, nou pa nan palè la, nèg yo anndan yon ti chanm kay y ap fè tou lè bagay sou donasyon, sa vle di w Misye vin wè gon lòt mouvman kap fèt sou tè a, li vin pa gen kontwòl sa kap fèt yo. Kounye a l oblije ap rele pisans lan, lap di pisans lan, sa yo te voye l fè a l paka fè l paske blan an di misye fò l fè eleksyon, blan an di misye fò l dezame nèg ame yo e misye konnen l paka fè bagay sa vre e manti. Sa vle di w se menm yo menm nan kap fè trakaj Pou yo mete pèp la nan plis mizè ameriken konn sa lap fè a ameriken tèlmanl konn sa lap fè a tout nèg sa yo te patisipe nan 2004 voye aristid ale se pa nou menm ki kraze peyi a epa blòdè k kraze peyi a epa sa yap rele chimè yo tou k kraze peyi a sa vle di nou gon sistèm leta ki pa ba nou edikasyon ki pa ba nou manje ki pa met lekòl pwofesyonèl pou jèn yo, yo pa fè wout anndan peyi a, yo pa fè lagrikilti boujonnen, men nan dènye tan apokalips la yo konnen sa yo fè nou an, pou wè apre 2004 jan nèg yo mache kay blan, zam ap antre, sot Lèzetazini, antre ann Ayiti, kounye a misye pa ka di. Zam ap bal pwoblèm. Paske lè zam sa yo, lè apokalips la tap frape nan geto yo, lè lè zam sa yo tap frape nan geto yo, m wè tout nèg yo te la yo pat di anyen. Men m te toujou di yo sa, zam sa yo k nan men nan men pèp la, e pa pèp la k al Washington, nou pat ka al Washington, paske ameriken pa tap bay esklav viza. Ameriken pa tap ba nou viza. Ameriken pa tap janm ba nou viza pou nal pran zam pou nap antre la al achte zam pou nou antre nan geto yo avèl. Se menm pitit ameriken yo, pitit ansyen kolon yo ki di bon dènye tan apokalips la nou pral vire tèt yo paske yo pa fò, nou pral ba yo zam, nou pral fè len tiye lòt, pou n ka domine yo, epi tou pou n ka jere bout sòl blan franse a. Paske gran nèg yo te gentan di sa la, y ap ame nou, y ap ba nou manje, y ap ba nou lajan pou nou youn boule kay lòt, pou nou touye kouzin nou, touye papa nou, touye matant nou, touye sè nou, menm kouche ak sè nou tou. Paske nèg yo gen yon sistèm yo ba nou, se kraze geto a yo menm menm pou y ap viv nan vilaj lan anlè a. Sa vle di, dènye tan an, lè yo vin wè gaz la bloke la, Yo wè yo paka jwenn gaz pou yo fonksyone, yo wè yo paka fè anyen ak peyi a, yo rele kominote entènasyonal la pou vin ba yo jarèt. Paske blan yo antre la deja. Blan yo fè konbyen ane y ap antre la a? Kisa blan yo kite pou nou? Lè w ap gade nan geto yo, w ap wè ti minista wi anndan geto yo. Ou wè minista pa nan geto yo la, gad anndan geto yo wap wè pitit minista yo la ap grandi, sa vle di yo vin peple yon lòt peplay nan mitan nou pou yo ka vin ba nou pwoblèm an boujwazi ankò, nap di nèg yo nou sòm e blak nou ye, nap di lezetazini e blak nou ye, lòt nasyon pa bezwen ap vin viv nan mitan nou, pwoblèm nou genyen an ke nèg yo kreye avèk pisans lan Kè ap trete nou se chimè Lè nou pran lari pou gaz ki moute Lè nou pran lari pou manje n pa ka manje Lè nou pran lari pou lekòl nou pa gen Aktyèlman la pa gou timoun nou k al lekòl anndan nan peyi Dayiti Sa vle di w sistèm nan vin kraze edikasyon nou pou n pa panse pou n ap panse nan pye pito pou n pa panse a tèt Nap di nèg yo nou tèlman ap pran sa tèt nou vin wè se ameriken k koupab la se kanada k vòlò a se se la frans ki kriminèl la paske nou te bat lame napoleyon an avèk epe nan men nou jounen jodia nèg yo pot galil yo pot gwo zam yo pot tout kalite bagay ba nou kounya ap trete nou se chimè men si te gen chimè vre nou tap gen bon jan inivèsite. Si te gen chimè nou tap gen bèl wout 3 wout, wout anlè wout anba, ki yon fon kòb petro vin bay la a, nèg yo gaspiye kòb petro a, la jenès paka al lekòl, ti bebe paka manje, ti moun yo paka al lekòl, pa gen wout nan peyi a epi tou nèg yo te itilize kòb petro a pou nou vin peye l e nou kap peye kòb petro a e poutèt son sak diri ap vann 750 dola la e pandan 2004 tout nèg sa yo te nan 2004 on ti sak diri nou te konn ap achte l 45 dola Kounye a nèg yo vin kraze lekòl nou, nèg yo kraze edikasyon nou, sa vle di w map mande kominote entènasyonal la kap fè mouvman grapyay li a, kap di l gen pou l debake a ble la deja, yo te debake a ble la deja, ble yo pat bay rezilta, gen de fwa ble yo pral pise yo tou kite chadègè a tout galin ladan yo pou esklav ka ame tèt yo. Sa vle di lè yo vin ba nou libète la e nou k poko wè libète a, libète a nan men pèp esklav la, libète a nan men esklav ki pa ka manje yo, sa vle di depi zam nan men yon pèp ki pa ka manje, pa ka fonksyone, se se revolisyon sosyal wi pou n fè avèk zam ki nan men n nan, pou n ka gen bon jan inivèsite, pou n ka gen bon lekòl pwofesyonèl, pou jenès timoun k ap grandi yo, pou nou gen jan bon jan lekòl gratis, sa vle di yon lòt bagay yo kraze nou nèt. Depi m leve an Ayiti, m tande gen lekòl. Lekòl la? Kilès ki fè lekòl isit? Se moun ou wè k ap vann pate a ki voye pitit li lekòl a lajan pate a. Kwabosal? Se moun k ap vann kwabosal ki peye lekòl pou pitit li a lajan kwabosal. Pa janm gen yon Leta ki met lekòl gratis isit pou pitit nou al lekòl gratis sa vle di tout sa nou fè isit se lajan nou bay pou pitit nou konn li pou pitit nou rive nan grad kote li yon sèl bagay nap di nèg yo yo pat peye lekòl pou nou se manman ti mesye yo ki te peye lekòl pou yo kwabosal lasalin tokyo solino matisan kafou kafouvèy tout kote yo yo pot zam nan nèt ba nou Se bagay pa yo yo te vle pou pèp la te regle ak zam nan epitou pou yo fè nasyon an. Bondye fè yo te pale. Yo di ya men nou pou yo ka pran peyi a. Peyi a e peyi blan franse l ye. E n ap di nèg ki te di l sa. N ap di nou te goumen avèk kolon franse yo la deja. Avèk epe nou nan men nou, nou te bat yo. Si li menm l ap ranse, li di Ayiti pa peyi nou, li fè erè. Li tèlman fè erè! Dènye kontra apokalips la se nou k pou pran nèg yo nan gòj poun kenbe pwisans lan nan gòj atoute vòlò parèy li yo li pran li remèt peyi an epi tou pèp la ap pase mizè nou pa gen chimè nou pa gen chimè vre sin te gen chimè gade po vant mwen sin te gen chimè gade po vant mwen epi tou kay mezanch a ja diri a farin sik espageti Tout bagay sa yo k achte la. Epitou nou menm, yo pa ba nou travay. Yo pa ba nou fonksyonman. Epitou fatra nan tout peyi a. Pitit nou pa ka al nan bon lekòl. Madanm nou ap mande nou manje, nou pa ka bay madanm nou manje. Madanm nou oblije kite nou l al pran lòt nèg anfas nou an. Epitou kilès ki kòz? Ameriken avèk vòlò yo. E pa fanm nan k bouzen vre. Se Ameriken k kòz avèk yon kling ti granmoun visye. Yo pa bay travay. Yo pa bay anyen. Gade tande mesye dènye tan nou pèdi batay tande nap di pisans la sil pa vle pou tout pèp esklav la rele viv la rousi viv gran chin pitol fè respèl ame ame nèt ou pa tande nou ba yon bagay deyò deyò nèt ame esklav yo ame esklav yo nèt E plitou pou n chache libète peyi a, pou n chache idantite Ayiti, pou n konnen se Ayisyen nou ye. N ap di nèg yo, yo pèdi batay paske pèp esklav la gen zam, e zam sa yo t al achte, Lèzetazini k antre l ba nou. Zam sa fò nou gen lekòl avè l, fò nou gen manje, fò n gen inivèsite, fò n gen bèl wout, fò madanm nou pa kite nou pou grangou. Wa anm bon dyab asatan. Pa gen blòdè k pral mawon nan peyi a tande bann salòp.